Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon, nouvel show. 8 jan 2022, neg arme ak gro zam louvri kout bal sou yon patrouy la polis nasyonal maten 8 jan 2022. Daprè enfòmasyon nou rive jwenn, ebyen fiziyad sa a li fèt nan antre Sant Detid Diplomatik Entènasyonal ki sitye li nan Avni John Brown nan nivo wout Bourdon. Moun ki sou plas fè konnen ke nèg ame t ap sikile abò yon veyikil mak Toyota Land Cruiser, sa yo rele Zoriken an, plak diplomatik. Menm temwen sa yo fè konnen bandi yo desann machin nan epi aprè yo pase alaksyon yo tire sou yon patwouy polisyè ki te stasyone abò wout la. Aprè yo fin fè zak sa, malfra yo pati san enkyetid e kite dèyè yo plizyè blese nan kan pnh la pami yo youn grav ki sòti nan 31 nyèm pwomosyon. Gen menm nouvèl ki ap sikile kòmkwa. Ebyen polisye sa li ta mouri epi gen lòt enfòmasyon kap sikile kòm kwa li retwouve li nan yon sitiyasyon trè trè trè kritik yo te oblije kondwi li ale lopital pou li kapab resevwa swen. Bon antouka mesye yo pap jwe mesye yo kanpe la yon fason pou kapab frape pou kapab frape fòn di ke genyen kadinal Chibly Langlois ki li menm fè yon aksidan sikilasyon maten mèkredi 8 jen an sou wout nasyonal nimewo 2 an, zòn Lakil Leyogàn. Li frape nan ponyèt, men Dye swa louwe, li vivan. Gen yon ensidan ki pase Okay, kote ke Gregory Oscar, ke anpil moun konnen sou non Pouchon, li se yon dyaspora k ap viv nan peyi Etazini, li pèdi lavi l nan vil Okay. ayè mèkredi an apre l te fin antre an Ayiti pou te al vizite yon tè li achte pou l te bati yon market. Lè l rive sou tè a li jwenn yon lòt moun bati sou tè a. Tèt chaje! Se yon avoka ki rele Abi Fab ki vann yon pastèl. Lè l mande pou kiyès kay sa ki sou tè a ye, deblozay pete. Moun ki te sou tè a. anvayi l. Yo rele bare vòlè. Li rale zam ni, li fè kèk katouch anlè. Men moun yo kontinye kouri dèyè l. Lè moun sa yo rive kelke pa, donk te gen yon bakòp polisye, ebyen on fèt apèl a se polisye la jisteman pou dire ke ben, vwala nèg sa a son kriminèl, son gangster ki sot tire moun. Ebyen, se konsa. Sitwayen sa li menm pèdi lavi l bakòp lapolis lan ouvè kout zam sou li. Komisè Ronald Richemond pwomèt l ap arete tout moun ki enplike nan asasina sila. Ann tande l ki t ap pale nan mikwo konfrè nou yo nan Karayib FM. Bonjou Pierre Menel, bonjou Radyo Karayib, bonjou. avèk yon avoka avèk yon avoka e ki rele Abi Fab avoka Abi Fab donk donk misye misye te sove a dè li te sove lè yon foul moun ki te vin ki tante a lavi li ok donk li te gen yon yon yon zam yon glòk 22 sivan konsèp al de konsa. Donk, misye eseye tire pou l echape, echape anba foul moun yo. Misye te gen 2 moun nan machin li, li pase depoze 2 moun Simon, epi aprè li kontinye wout li. Bon, m pa konnen ke si yo di se vòlè, yo di se bandi, epi yo ap kouri dèyè l. Selon premye enfòmasyon yo te di m, yo te di m ke machin sa a frape 2 moun sou motosiklèt. Yo dim aprè yo dim li tire yon moun mwen menm mwen di kisa yo fè avèl aprè yo relem yo dim yo tirel men enfòmasyon ke nou jwenn sak fè ke nou enfòmasyon ke nou jwenn sak nou ap ankete sou li paske se bakòp bakòp DDS la ki te gentan rive avan sou li lè popilasyon an te kòmanse li menm fè yon seri de bagay bal kout wòch. Ba li kout baton. Nan zòn li desann nan ki se pon sant. Pon sant se nan zòn sa l rete. Li genlè desann ouvè pòt machin nan al pase nan yon koulwa paske la l rete. Lè l rive nan koulwa a li jwenn yon baraj ki anpeche l travèse. Selon enfòmasyon ke m bay sou tout rezèv ke jodi a n ap konfime pou laprès fè m konnen se bakòp la moun nan sivil la se bakòp TDSA ki te pral nan spò ki kwaze avèk li e ki tire. Maintenant moun ki moun avèk moun li te gen problèm tè a donk se yon avoka ki rele Aby Fab Aby Fab ki te vann yon tè ba yon pastè bagay sa fè gwo diskisyon e m panse ki di misye se vòlè misye se bandi e popilasyon an fè sa l fè non se yon sèl mesye ap mouri Pouchon yo rele Pouchon e sa k fè ke mwen menm sou enfòmasyon nou pran avèk Pè Sèt. Mwen panse ke lajistis ap fè sa gen pou l fè, wap enkyete w, donk moun ki pou arete yo ap arete paske nou konn tout moun ki fè zak la, nou konn tout moun ki fè zak la, okontrè mesye sa toujou ap voye, li gen yon gran frè l ki laba ki toujou ap di m, donk yap sibi anpil pèsekisyon de la pa de avoka sa ki pran tè l, ki vann li ba yon lòt moun, donk. Gen nèg ki gen pwoblèm avèk mesye a, avèk mesye a e avèk fanmiy lan menm. Paske li gen yon gran frè l ki laba, ki te toujou ap di sa avoka sa ap fè. E jodi an, donk pou yo te kapab egzekite mesye a, yo fè konnen se yon bandi li ye, yo fè konnen se yon vòlè li ye, ki fè ke popilasyon an pouswiv li. E sa k rive a rive. Donk nou menm zak sa yo ke nou menm nou kondane anndan sosyete a, e m panse ke lajistis ap sezi kont tout moun ki enplike nan kad asasina sa a paske li se yon asasina. Tè a di kote li charye, charye se sou wout la w ap pran pou sou wout ayopò a ou rantre bò santral Desalin nan ou fè anndan se zòn sa a. Zòn sa a se yon ekip nèg k ap bay fè de zo k ap Bay pwoblèm e m panse ke e pa jodi an pwoblèm sa rive avèk mesye sa donk li gen yon gran frè l ki laba ki toujou ap pote plent toujou ap pale de tèren sa ki toujou bay pwoblèm donk mesye a sot laba ye avan yè donk li fè yon jou sèlman donk kòm nou di w deja se yon asasina li ye donk lajistis li menm ap fè tout sa l kapab pou l mete tout moun ki enplike nan dosye sa anba kòd. Bon, avoka yo se, bon, m di avoka yo se frè m yo, se kolaboratè m yo, avoka se oksilyè de la jistis, donk m pa, mwen anpè, mwen menm mwen pa gen pwoblèm avèk avoka yo, donk si avoka yo gen yon pwoblèm avè m, si yo di yo resevwa dè plent pou mwen konsènan de tèl tèl dosye, m panse premye demach la se pa fè rezolisyon. Premyè demach la se vin kote m, mwen di batonye a vin kote mwen, mande m yon reyinyon, mande m pou n gade ki sa bagay la ye. Donk ou pa ka di ou resevwa plent apre sa se yon rezolisyon ou fè. Sè a di ke pou wè ke bagay la li foche dè l depa. Pase tout si gen pleyan, si gen plent fòk gen pleyan, si gen pleyan fòk gen odisyon, si gen odisyon fòk gen desizyon, e l pa ka pa defo. Li pa ka pa defo, si l pa defo a vle di gon bagay ki vise a la ba, a o depa. Donk. Si genyen la e Batonye a resevwa dè plent, l ap wè lè mwen menm antanke komisè di gouvènman ki e avoka ki oksilyè dela jistis n ap n ap n ap pale ansanm, n ap gade ki byefonde plent yo. Se pa yon rezolisyon ki pou sòti. Donk sa ap montre w ke gon lòt bagay ke y ap chèche. Avoka yo menm se frè m se sè m yo ye. Nou kondane pou n travay ansanm. Donk m mande yo menm pou yo. Pou nou travay pou ke nou retire, pou nou konbat le banditisme dan le gran Sid e spesyalman dan la jiridiksyon de Kay. Ou ka pale, ou vle chita avèm, nap chita, nap defann, nap pale, nap diskite de tout sak pase a. Bon, kòm plent yo, yo di ke, bon, m pa vle avoka rantre nan biwo mwen, yo di m pa vle avoka rantre nan biwo, yo di, bon, pou m ba yo egzekwati fò yo peye m, yo di ke fòk m bay tè. M bay tè ou m di arete avo m arete avoka lan lan tap pale lan lan radyo se tout bagay sa yo genyen donk yo dim yo genyen map tann yo mwen menm paske menm sa yo di a yo m pa konnen yo e si yo genyen yon egzanp mwen fè yo vin dim kiyes li ye e kilè l te fèt e kiyès. Ou wè bagay resi bagay e e bagay la France lan. Mhm. Ke New York Times soti an. Map gade polemik. Det det endepandans lan. La plus bagay Muscadin an la. M gade nan ki nivo ayisyen kokorat an. Ayisyen kokorat an. Ou wè ou wè bagay yo rele peyi a. Nou pa lan nou pa e nou pa lan sa. Mwen mwen panse o mwen bagay Martelly a tap bay ayisyen yon ti pase nèg ki tap di ba yo chawony lan jodi a nou wè chawony lan k met tout gang sa yo lan peyi a. E pa li k kòmanse l men se li menm. Kòm refleksyon, son bagay k anraje. Sa di donk son peyi mezanmi ki merite mesye moun ki mare pakèt yo k al fè wout yo a moun yo gen rezon. Pase tèlman nou gen kokorat anndan Ayiti. Ilè vre ke gon bann ki nan dyaspora yo kokorat yo ye tou. Pase gon ekip nan yo map gad map gade reyaksyon yo sou Facebook se kokorat yo ye tou. Gon pakèt nan yo. Men li pa nòmal li pa nòmal pou yon sosyete pwodui tout kokorat sa yo. Epi nou alèz ou konprann nou dèyè nou m ba Ayisyen an toujou dèyè popilarite. Popilarite pou kisa? Ki enterè nou gen nan kouri dèyè Martelly la? Poukisa? Poukisa? Nou bezwen retire kò nou? Nou bezwen misye retire pye l pou nou mete pa nou? Nou nou pa diferan non. Nan sa nan nan nan sa mwen ap pwodui kòm refleksyon nou pa diferan non. E menm kokorat yo wi. Nou pa diferan non. Ka Ayiti a grav anpil wi Marie Raphaël. Ou ka pa al sou Facebook sa m ap di a la ou ka nan pa wè l. Men ka Ayiti a grav anpil anpil anpil. Gon bann Ayisyen lan pale Martelly mal men pou mwen nou mèt fèmen djòl nou. Nou ap fèm pran nan pale jovenel mal fèmen djòl nou Nou pa nou pa mye Nou pa mye yo mete nou la nap fè menm bagay la Lè map gade refleksyon nou Lè map gade nivo refleksyon nou e peyi a mouri Son peyi k mouri k pap resisite ankò Peyi sa paka resisite pase mwen menm mwen mwen sezi wè yon seri de moun m te pran pou moun nan sosyete a Lè map gad refleksyon yo Tout sa w wè k gen la se yo k fè l e yo k ou wè tout polemik ki gen la yo menm ki fè sa. Peyi sa pa janm poze pwoblèm ni peyi sa pa janm fè deba. Yo sa nou bezwen gen inivèsite fè an Ayiti? De twa grenn nou gen yo nou mèt fèmen yo nou pa bezwen inivèsite an Ayiti. Pase pou nan tout pwoblèm, refleksyon peyi, pwoblèm peyi se nan inivèsite sa poze. Men wap gade m wè nou wala se sou Facebook nou moute Sa pou ou, sa kont epi nap voye moute. E konsa moun fè peyi? Bon epi nap mande chanjman? De ki chanjman nap pale a la a? Moun yo gen dwa itilize rezo sosyo yo, men sa pa anpeche inivèsite a paralèlman fè travay li. Pa menm paralèlman, inivèsite a fè travay li sou gwo pwoblèm sosyete an genyen, gen de refleksyon kap pwodui anndan inivèsite an, men fò gon peyi tou ki prè pou ranmase refleksyon sa yo anndan inivèsite an ki pou vin pote l nan reyalite politik lan. Pou w itilize l pou w rann yo itil refleksyon sa yo. Men nou wè depi kèk tan e moun yo s on kòm si m ta di w s on s on lagè kont moun ki gen diplome se lè yo monte l di sa dip lè yo vin la yo di w sa diplome nan vo sa etid lan vo en de moun ou pa ta panse w gen mòd refleksyon sa yo poukisa w fè on etid Humm non ou pa pou ou pa poze pwoblèm nan konsa jisteman se paske sa w ap di an nou gen lontan nou gen plizyè ane depi nou kokoratize peyi an m prete mo a nou fè peyi a kòmsi m ta di w se sou plas piblik pou nou regle tout bagay peyi an refleksyon k pou dirije peyi an se sou plas piblik se nenpòt ki moun ki pa ka humm. reflechi pi lwen ke pwent nen yo, se yo menm ki gen ora nan sosyete an, se yo menm yo tande, se yo menm ki o timon dè zafè. Donk refleksyon ki pwodwi, mwen m pa kwè manke manke refleksyon ki fèt anndan inivèsite an, m pa kwè manke de travay ki fèt anndan inivèsite an. Mentnan kiyès ki prè pou antre anndan inivèsite an pou al pran travay sa yo, pou al pran pwodiksyon sa yo vin mete yo nan lari an, vin mete yo sou teren politik lan pou itilize yo, pou sèvi avè yo refleksyon sa yo ki ta bon ki di men men wout pou nou ta pran pou peyi an? Donk pa gen moun ki pou fè l. Humm pandan dènye ane sa yo se yon seri de moun ki soti de nul part ki vini au timon des affaires ki vini nan tèt peyi an donk la men yo pa pral pran refleksyon kap pwodwi anndan inivèsite an pa gen moun pou sa poko genyen nou poko fè chwa sa peyi an poko fè chwa moun sa yo. Donk se sa. Peyi a divize sou tout sijè. Bon men pwoblèm. Peyi divize sou tout sijè pa pwoblèm. Tout moun kapab gen yon pwen de vi. Men byen si. Men nap diskite l. Nap poze pwoblèm. Moun ki te dakò avè w yè jodi a l pa dakò avè w paske ou gen tèl pwen de vi. E pi li pa kapab debat bagay pa l la. Se l mann anraje l kalonne lòt moun nan. Non, gade la kote nou prale la. Nou pa gen okenn kote nou ka ale konsa. Okenn okenn kote, nou pa gen okenn kote nou ka ale konsa. Epi moun sa ap pran pòz li renmen Ayiti. Nan men manti, sou blòf nou ye. Nè yap mete nou la lan plas Mateli, nap vòlè menm jan an, nap piye peyi a menm jan nap rich a fanmi nou a zanmi nou. Ou konprann? Nap fè menm bagay la. Epi Ayiti ap toujou rete sal. Dayè la pral bon se pral tou pase. Tout sak vin la yo kisa nou fè? Menm lè politikman nou pran pòz nou renmen Ayiti nou sesi, kon lè pouvwa lan men nou sa nou fè? Nou vin pa vle tande pawòl, nou vin pa vle tande verite, moun ki te zanmi nou vin pa zanmi nou ankò paske nou paske nou vin gen lòt konpòtman enben konn a sak pase? Rezilta rezilta yo toujou zewo mwen menm wè Sendomeng gen lalye bò kote nou la lalye bò kote e jodi a gen yon pakèt nan nou kap kouri al Sendomeng yon pakèt nan nou kap ranse la e Sendomeng nou kouri ale. Paske nou fè laa tounen yon lanfè pou tout ayisyen paka fonksyonnen ladann n oblije se kay moun nou pral pran imilyasyon al kouri ka moun al pran imilyasyon son bagay ki terib wi menn jan jan ayisyen panse jan jan sèten ayisyen panse son bagay terib. Tout moun konnen ke nip lan te gen anpil difikilte a yon sèten tan pou moun te travèse ladann avèk larive de komisè Muscadin m pa di ke a san pou san men gen anpil amelyorasyon ki fèt Paske misye chwazi pou l pa dòmi, pou l ap konpanye popilasyon an. Men gon bagay ki enteresan pou tout moun konnen ke Muscadin pa orijinè de Nip. Byen ke yon komisè gouvènman pa gen jiridiksyon paske w te tèl, ou fèt nan tèl zòn, ou ka komisè nan tèl, nan zòn sa. Non, ou ka komisè nan nenpòt kote nan peyi an. Men Muscadin pa moun nan depatman Nip. Vwala ke tout dezòd, enstabilite k te kreye yo, li te kreye pa pitit Nip. Ò, Nip pral, nou pral fete. 20 tan ou byen 21 nan, 20 tan depi ke nou departeman. Mwen menm mwen sot nan Nip. E majorite nèg kap kontribye pou kraze departeman an, pou kreye enstabilite ladann, se moun nan Nip. Moun ke Nip lan fè byen. Moun ki benefisye de espas pouvwa anndan peyi an. Muscadin soti nan Sid, el vini lap. ede moun ki nan depatreman. Pa bliye ke nip gen yon ba nip de miragwan ki se tèt la pou rive peti trou de nip. Wo nip fondènèg pou rive jis plezans. De zòn ki pafwa ki inaksesib san pa site non zòn anndan yo. Lè w tande yo di ke Kokoye Duchène nan se yon kote m konnen byen, gen plizyè pas dlo pou pase. Donk, lè nèg la soti isit, li retranche l avèk zam nan men l, l al teyorize yon popilasyon, dè moun ki pa abitye a jan de vi sa yo. Ò, ou jwenn yon komisè di gouvèneman k pa moun zòn nan, ki chwazi fè travay li avèk tout onètete, tout serye, donk se yon moun pou n aplodi, se yon moun pou n sipòte, e se yon moun moun nan li Se pa pitit Nip li ye, men misye se defansè moun nan Nip. Donk, li ta enteresan lè w parèt nan Nip, sou tout mi nan Nip ou ta jwenn foto Muscadin ap dekri, dekri sou tout mi nan Nip. Paske majorite moun k ap fè dezòd yo, al gade pou wè kote yo soti, al gade estrikti jewografik yo, se pa Petit Trou, se Fondènèg, Miragwàn. Sud, Grandans. Men mezanmi, si m se pitit yon depateman, premye devwa m se fè zòn m an gen stabilite, fè l bèl. E majorite nèg k ap kreye enstabilite nan Pòtoprens yo, al gade pou w wè, se moun ki sot nan lòt vil de pwovens. Yo vin kraze Pòtoprens, men kounye a la yo bezwen mete de sikisal, de filyal pou yo kapab pwolonje aktivite yo. e n ap di tout moun ke komisè gouvèneman an lè l ap fè entèvansyon a l arete moun ki kase tèt yon moun yon moun ki goumen avèk yon lòt moun yon bagay de senp polis li gen yon metòd li fè l men imajine w 5 nèg desann nan depatman avèk te 65 kalachnikòv donk lè l ap fè operasyon sa yo se avèk bib pou l al fè l avèk yon chaplè pou l al fè l. Yo konn fè operasyon a nèg ki gen zam avèk bib avèk chaplè non li dwe reponn mesye sa yo avèk de fason pwopòsyonèl e nap di nou jiskaprezan komisè Muscadin ap fè travay li kòrèkteman nòmalman popilasyon an dwe kanpe dèyèl e lajistis. Minis jistis la, tout otorite ki nan jistis peyi a dwe sipòte li, ba li lè mwayen nesesè pou l kapab pi efikas e fòk yo fèmen nip lan avèk bèl antre menm jan sa fèt lè w ap antre nan yon seri de zòn fò w leve yon fè pou pase pou anpeche nèg pa travèse avèk zam pou yo verifye tout moun k ap travèse nan nip lan paske yo vle fè yon kachèt yon zòn pou nèg al mawon avèk zam nan men yo. E nan sans sa nou di ke yo dwe sipòte Mistral. M tande anpil pale, anpil k ap fèt, m ap di nou tou ke Mesye Pierre Espérance pa kapab pale de dwa zimen. Men l mete yon jèn gason nan prizon la depi 9 an, pral gen 10 an, pou yon bagay ke l pa konnen. Òdonans ki soti pou l al jije, li bloke jijman misye, e li di misye toutotan ke l pa di li te konn tiye moun, li te konn asasine moun, li te konn travay sa dwòg, pou lanbè avèk edo e yon lòt moun ankò li pap janm lage sa se dwa zimen se wòl dwa zimen sa se responsabilite pyè esperans ki gen nan tèt li ki gen yon gang 4 pa 4 ke mwen menm mwen pote plent pou li deja ya rete yon nan nèg li yo tigwav michel gaba gen 2 ki an kaval nou denonse aksyon sa men jounen jodi a la dwa zimen fayi a misyon l paske se politik anpil ladan yo ap fè donk nan sans sa nou di ke Pierre Espérance se chèf de gang ke l ye e l ap alimante gang menm e nou di ke lè yo arete Gaba Michelet se Ti Gwav yo arete l a zam nan men l pwobableman yon zam yon polisye gen yon lòt gwoup ankò ke n ap mennen ankèt sou li la aktyèlman ki retranche nan Kavayon donk nou di komisè Richemond ki nan Sid komisè Muscadin ki nan Miragwàn Komisè ki pòdepè a, yo gen responsabilite yo menm pou zòn pa yo a, pa tounen Tikrit, pa tounen Kosovo, pa tounen tout lòt zòn yo kote n konnen y a e n ap mande komisè ki nan lòt jiridiksyon yo pou y asime responsabilite yo paske peyi a pa ka tonbe nan sans sa nan sa l ye la a e tout moun wè k ap fè dezòd yo se de moun ki benefisye De bagan de piya, piya se ou bien. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mon diak fami zami pou an, chou pou kababa abonni ak chanel sila. Et puis, pa abliye banon ti pouz bleu. Pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!